Fanmim zanmim entènèt yo kòman nou ye m swete nou tout anfòm m avèk Tania jodi a Tania oblije vin senmak pase m pat ka deplase Tania oblije vin senmak pou m ka remèt li yon ti Telefòn m achte pou li. Gen anpil moun ki te di y ap ede Tania, yo te di fòk yo te gen kontak avèk Tania dirèk. Men gen moun ki di kwa se yon telefòn liks pou m ta achte bay Tania. Men lèse m di nou, m pa ka achte yon telefòn liks bay Tania. Tania pa gen telefòn, Tania pa gen pwoblèm telefòn. Tania gen pwoblèm mwayen ekonomik. Yon moun ki chwazi ede Tania. se nan mwayen ekonomik pou l ede l. Se pa se pa bay telefòn paske 15 mil goud plis 50 dola ameriken m pa ka m pa ka di ok m al achte yon telefòn 10 mil goud bay Tania. Li pa pral vann Pappadap, li pa pral vann Moncash, li pa pral vann Lapoula. Sètadi Tania gen pwoblèm mwayen ekonomik. Se sa k fè mwen menm m te kontakte Elprod, m di bon m pa pral achte yon telefòn chè bay Tania. M vo mye m achte yon ti telefòn piti, moun yo ap kontakte l, selon mwayen ki antre, si l ka achte yon lòt telefòn l achte l. Sètadi mwayen ki nan men m nan la, m pral remèt li a Tania. M pral remèt li a Tania, epi kounye a Tania ap kont, sètadi moun k ap ede Tania yo la, yo pral ede Tania, Tania li menm, lè l fini. Si l enpòtan pou w kontakte m la, kontakte m. Sètadi, m pral ba nou nimewo Tania la. Sa a e nimewo telefòn Tania. Men m ap, m ap, m ap pran n pou nou, se 43 66 18 61. Sètadi, yon moun ki bezwen rele Tania, l ap rele Tania sou nimewo sa a. E sa ka rive, bon. Nimewo a pa gen whatsapp, ase son ti telefòn piti tou. Aprè de sa, e bon, m te jwenn moun ki pale avè m byen. E konsa tou, gen anpil moun ki pale mal, ki panse mal. M pa m pa bezwen pèsonn panse byen de byen de mwen menm. Men mwen menm, se mwen k konn tèt mwen dabò. M pa bezwen pèsonn fè lwanj pou mwen. Men mwen menm, m vle fè lwanj tèt mwen. Fè lwanj tèt mwen se pa al pale avèk. Di w men ki sa m ye, men ki sa m. Sètadi, mwen menm fè yon bagay, se jan, sètadi jan l dwe ye a, se konsa pou l fèt. Bagay la pa bezwen fèt nan sans ou, men depi l fèt nan fason l dwe fèt la, se sa m bezwen. M avèk Tania, Tania li menm, li, bon m pral lèse l pou l ale la, e mwayen moun yo te bay, te bay Tania, m pral, m pral, m pral bay li avèk Tania. Tania li menm. Tania li menm li ka Tania li menm li ka kenbel an atandan moun ki vle ede Tania pou Tania tann yo paske paske m te gentan di nou se 15 mil goud plis 50 dola ameriken m gen nan menm sè ta di si m prezante nou sa la sa se sa se kòb Sa e kòb yo te voye nan Western nan pou Tania? Se ta di 50 dola. Ou konnen lè yo voye yon kòb an Ayiti, se an goud yo bay li? Men ou pa bezwen poze m kesyon sa, m pap reponn ou. Men kòb Tania, li te rete an ameriken. M pa bezwen di w nan ki fason li, men se ta di men 50 dola. Men 50 dola. 50 dola Tania rete an dola. Pandan se tan yo te voye l ban mwen pou m te pran nan goud. Men l rete an dola. Apre de sa, se 15 mil goud la. 15 mil goud la, 15 mil goud la, m achte yon telefòn plis m achte sim, m met minit sou li ki koute 1475 goud. Se dat ki soti nan 15 mil goud la. M pral remèt rès la avèk Tania. Tania li menm lap tann èd nou. Tania, ou mèt fon ti pale avèk moun yo, ou gen telefòn kounye a la, yo ka kontakte w kounye a la. Sètadi kounye a Tania li menm li genlè te fè kat li li potko janm jwenn li. M pa konnen, na kominike avèk Tania, si Tania ap bay non pwòch li, nou menm pou nou ka fè sa nou bezwen fè pou Tania. Tania, ou mèt pale avèk moun ki vle ede w yo, la pawòl pou ou. Nou map di anyen an minè, nou map di bonjou, bonswa, nou konnenm deja e Tania. Tout moun ki te vle edem yo, kounye a nimewo me nan menm li ye, nou ka relem pou nou dim sa kap fèt, pou nou dim kòman bagay yo ye, e moun ki te gentan ban mwen yo deja map toujou di yo mèsi. Si Bondye te met nan tèt ou, te met on ide nan tèt ou pou te sèvi avèm, m pa bezwen konn Sanie depi w te gentan mete non Tania nan kèw pou bay Tania yon bagay pou fè Tania kadol ou pa bezwen egrèt fè Tania kadol ou gendwa pa jwenn li nan men Tania men wap jwenn li nan men Bondye sè sa sèlman m ka diw map diw mèsi map tann repons yo tou. Tania parèt byen fre jodia la e sètadi mwen menm M pa kont yon moun ki te vle ede Tania men ki ki bon ki manke gen konfyans nan moun Ayiti. Men m pa vle tou pou m pa achte telefòn nan bay Tania paske gen moun yo di se a Tania pou yo gen kontak dirèk. Kounya la e tankou se mwen menm ki pral mare moun sa pou l pa ede Tania e mwen k mete l an reta. M pa vle sa, m achte yon ti telefòn bay Tania li menm pou l ka kominike avèk moun ki vle ede l yo. Lèse m di nou Tania li menm, Tania gen anpil pwoblèm. E sak fè m di nou Tania pa gen pwoblèm telefòn luxe, Tania gen pwoblèm mwayen ekonomik. Yon timoun 10 ans ki poko janm al lekòl, yon 9 ans ki poko janm al lekòl, se pwoblèm sa nou bezwen. Sètadi se sa nou bezwen jere kounye a la. Anben pou nou jere l se biznis la, biznis la ki pou ede timoun yo. Nou pa ka bay Tania chak jou, men a lèd de biznis la lap fè, lap vann, lap fè yon seri de bagay kounye a la li ka reponn avèk bezwen pèsonèl li. Mwen menm. Se sa mwen menm m parèt pou m di nou, sèlman e sa ka rive si nou pa lasanya nou, bon si nou vle nou ka toujou pale avèk mwen tou. Men kounye a la balon an nan nan pye nou. M pa konnen, kounye a la se Tania ki ki gadyen an la. Ki jan yo di gadyen an Vemini? Epi tou m pap di moun yo anyen tou non, m ap di moun yo si yo ta vle yo t ban m on bagay yo pa bezwen pè anyen de ou paske gèlè e Bondye t te voye w sou. Chimè m pou ta ede m avè èd mwen ap jwenn jounen jodi a la paske si e pat Bondye mwen m pa konnen w ki t an pent ki t an penti sèlman Bondye ki te fè m kwaze avè w e menm jan an tou si yo ap ban mwen yon bagay tou si e pa ou menm pou l pase yo ka toujou ban mwen l paske ou pap fè m anyen ki mal. Amèn Tania gen anpil moun ki manke gen konfyans paske si m di w gen moun ki te rele m yo te di yo tap bay kòb bon Sitou yo di konn pat gen timoun vre, mwen se sak fè mal la tè lakay ou poum di wi men timoun Tania, men gen moun yo pa dak, paske mwen menm mpa nan kwè nan voy monte mwen male nan verite a poum wè jan bagay la se pa moun, gen moun nan depi wèl paka baw bagay la li anpeche yon lòt bòl, mwen menm se mpat swete yon bagay konsa se sak fèm ale atè lakay Tania poum mande se avanm rive kay Tania wi mdi èske nou konnen yon sèten Tania yo di non yo pa konn Tania mdi yon ti dam yo te arete senmak li pou l fè Tania kado 15 mil goud, 15 mil goud la ki evalye avèk 150 dola ameriken. Kounye a pou m pran m'achte yon telefòn liks bay Tania. Li pral fè, e a telefòn nan nou pral fè biznis la. Anben, nimewo Tania mwen re, mwen re ba nou n ankò, yon moun ki pa an Ayiti, se plis 509 43 66 18, 61. Rele Tania sou li. Si tout fwa wap rele Tania ou pa jwenn li tou, ou mèt rele m. M konseye nou. Se sa m te gen pou m di nou. M swete nou tout e se pou Bondye ede nou toujou mete sou kè nou pou nou ede moun ki nan bezwen. Se pa ede moun ki nan kap pwofite, moun kap mete yon seri de bagay, kap fè kap fè chèlbè. Men ede moun ki ou konnen ki nan bezwen. Pa ede yon moun, pa ba yon moun woulib paske ou konnen li gen machin li gen pou l ba w woulib tou. Non. Ba yon moun woulib ki pa gen espwa, ki pa gen kòb pou l peye transpò, se moun sa yo. Sètadi moun sa yo nou vle ede yo. Nou vle ede yo, sètadi sa pa gen patipri ladan l. Pa gen patipri ladan l. Se sa k fè mwen m vin konseye nou. E nimewo Tania pou nou rele Tania, sètadi moun ki te gen, moun ki te gen, moun ki te gen dout de mwen menm yo. E si yon moun panse ke yon moun. ta ede Tania mwen menm ta fè mechanste m pa ba li l si yon moun te fè yon transfè afiche l lage l sou entènèt la montre kote w te kote w te fè transfè a nom dat tout bagay konbyen kòb mwen m se sa m bezwen se sa m bezwen e avanse Tania pou l ede timoun yo paske lekòl pral ouvri trè byento la malgre kowona ap fè raj la. Bon, m pa konnen. Men lekòl pral ouvri. M vle timoun Tania yo al lekòl pou yo jwenn yon demen miyò. Se sa m bezwen nou fè. M pa swete, bon, dayè yon moun ou ka toujou, bon ou ka toujou doute men la sèl choz si w te di w ap ede se yon, se yon, bon, se yon devwa sitwayen sa k fè m toujou di nou sa, yon devwa sitwayen men ki pa obligasyon. Ou gen dwa chwazi ede ou ede. Ou gen dwa pa vle ede tou, ou pa ede. Pa gen moun ki pral fòse ou. M swete nou tout on love. Tania m pral voye Tania al lakay li la. Joe m di w la m toujou di sa Tania kounya son lòt bagay. Men Tania m swete w al legliz kounya la. M swete w al legliz malgre ou di m ou poko konseye de bagay pou w al legliz. M pa be bon mwen gen moun ki tap konte bagay relijyon mwen m pa nan jan de bagay sa yo. M toujou konseye moun al legliz men m pa di w men ki relijyon. Se. Se sèl bagay ki mete konfizyon nan pèp ayisyen. Sètadi ou tande relijyon sa bon, lòt la pa bon. Men se yon sèl Bondye n ap swiv. Tania mwen m konseye w al legliz e trè byento pou m pase nan zòn lakay ou pou m montre moun yo son lòt imaj. M swete nou tout bòn patisipasyon ankò nan èd Tania. Babay.